Mwen salye popilasyon ayisyen an, frè m, sè m, konpatriyòt mwen yo, spesyalman moun Taba, Haut-Frère, Fort Jacques, Kenskòf. Mwen salye detèminasyon nou, entèlijans nou, konviksyon nou. E m konnen pa gen nou youn ki ka pran nan pwovokasyon. Kote ke m konprann li trè fòmal, mesye yo pran yon estrateji marye yo avèk Jenèf pou fè santi ke se popilasyon an ki Delege operasyon Bwa Kale, Men m konnen nou trè entèlijan, n trè fò, nou p ap kite pèsòn moun pran nou nan pwovokasyon. An n pran egzanp trè klè, yon nèg ki di nou nou prale nan operasyon Bwa Kale, M panse ke fò nèg sa ta gen pouvwa li ta retire odas nan zye l pou l ta anpeche bal pase ladwann pou l ta anpeche zam ap vann sou mache nasyonal la li pap fè l e l konnen l pa ka fè l. Banm fon ti ale trè brèf. Yo pran pretèks sou sak pase Debussy a. Menm panse ke nou trè fò. Nou pa mal pou konprann. Lè n ap analize, n ap wè sa k pase Debussy a se menm avèk ti pwovokasyon ki te bay aprè asasina Jovenel la. Jovenel fin mouri e lè w wè lapolis bare anwo bare anba swadizan y ap kenbe moun ki tiye Jovenel. E lè Jovenel ta pral mouri a kot sekirite yo te ye, kot polisye yo te ye? Ou pa konnen. An nou kite sa la. Paske chèf lapolis la l toujou la, l ap jere pouvwa a, l ap jere tout pòs nesesè ki depan de li menm. Paske yo konnen ke li enpòtan pou yo. Men jou va jou vyen, kaka je pa linèt, lajistis gen pou debou. Nou tout gen pou wè l. Debussy, mesye yo pran pretèks ke yo tiye anpil bandi, yo pran anpil zam. Wi gen moun mouri, bandi mouri. Men, eske n panse dat vilaj egziste? Mesye yo ap deside. Yon jou konsa pou al pran Debussy? Jamè! Kisa n panse k fèt san planifye? M ka konprann. Bagay yo mal planifye, bòs la fè bak, li rann yo pase konsa. Men pa bliye, sa k pase a, li pa menm ka de final, vwala pou l ta semi final. pou yo ta di ke yo ganyan. Pa gen nèg ki egare. E lè n ap tande pòt pawòl la k ap voye monte, li pral, jan l pale, gen yon viktwa ki pote. Ditou pa, fòk nou entèlijan. Menm lè ke yo ta Ekipere san zam. Mwen menm, m repran le kouraj e m angaje. Mwen vle wè yon jou nou menm popilasyon an pou n di ke n te tande pakè a te resevwa tan zam kòm deli. Jij denstriksyon k ap mennen dosye sa a te jwenn tan zam nan dosye a. E mwen vle lapolis idantifye kantite zam ke yo rekipere yo. Nou pa pou al popilasyon an. Kiyès nan nou k pral wè l? Pote atansyon trè klè. Dans les heures, dans les jours, dans les mois. M pa menm di des années. N ap remake majorite zam sa yo, se yo k ap tounen Debussy. Pèp ayisyen, louvri je nou. Si ke pa gen yon operasyon bwa kale ki ta pou fèt, nou konn kote pou l al fèt. Paske nou wè kiyès k ap maltrete peyi Dayiti. Nou menm, spesyalman mwen menm, mwen rekonèt mwen fè nou soufri. Mwen rekonèt Mwen mete nou nan yon sitiyasyon nou pa konn kisa pou nou fè paske nou doute konplètman de mwen. Men pa bliye 6 pou ouvri 7 jiyè 2021 se li k ale m moun ke m ye jodi a. Mwen menm mwen di l, kòm pòtpawòl la relate yon operasyon Bwa Kale, nou menm Jepep, nou trè entèlijan e n trè fò e pa gen, pa ka gen moun ki ka fò pase nou. Nou konn fè, nou ka fè. Nou konn fè, nou ka fè. Zafè k gade yo, ki tande ap fè yo anvi fè, ki tande moun konn fè, ki bezwen fè. Nou pa gen mesaj n ap voye ba pèsòn, men sof ke n ap toujou la pou n konseye popilasyon ayisyen an. Jou n met pye nou atè. Malgre de zye nou la nap gade se sa ka la ka wèl. Men de twa grenn moun nou wè nèg yo pran swadizan popilasyon an ap fè operasyon bwa kale a. Nap di yo ya kite sòt. Dayè nou konprann li ase byen. Nan moman mesye yo di yap mennen operasyon bwa kale nap gade G9 ap pwogrese. G9 ap frape anpil teritwa. G9 ap ekipere tèren. Nou pa tande la polis di anyen de sa. E l pa ka di tou paske san Jenèf pa gen pnh, san pnh pa gen Jenèf. Se youn nan rezon ki fè nou wè devan pnh nou jwenn je pnh Frèm sèm yo m konnen nou renmen m e m renmen nou tou konprann jere tèt nou vijilan veye anwo veye anba. Theriel Thelus map pote yon sèl atansyon avèw avèk anpil jounalis m konnen k trè fòme ki trè eksperimante ki kapab Ede peyi a. Nou dwe vin nan peyi nou pou n fè sa ke nou konnen lalwa mande pou nou fè. Nou pran pretèks n ap tiye nèg yon fason pou lajistis pa janm leve kanpe. Yon jou lajistis ap kanpe. Ou di pou moun kite vilaj. Moun sa ou di kite vilaj la, kisa ou konn fè pou yo? Bon. Pwen dentèwogasyon. W ap mande pou popilasyon leve kont mwen. Popilasyon mwen genyen an te riyèl. Se gouvènman sa k mete l nan soufrans wi. Se youn nan rezon Mwen menm mwen di l e m angaje m lapolis detui anpil kay pou popilasyon pa m nan. Swadizan y ap detui byen pou mwen, yo kraze pou mwen tou. Men Teriel, boujwazi yo, komisè yo, yo pap dòmi non. Y ap ret nan otèl. Yap ret nan otèl paske depi ou manje lajan m kote ou fè m nan moun dò granmoun e m se sèl moun ki pa janm pè ki pap janm pè mwen m di nou l e m redi nou l sa ka la ka wè l jou va jou vyen kaka je pa linèt nou vle fè operasyon bwa kale nou pa desann premati. Nou vle fè operasyon bwa kale nou pa al nan DG a al mande yo moun yo mete kap jere dwàn yo kòman bal fè pase al mande yo moun yo mete kap jere dwàn yo kòman zam fè pase gen magazen zam isi gen magazen bal isi an nap fè operasyon bwa kale dèyè popilasyon an nou bezwen vilaj nou bezwen bèlè nou bezwen gran avin. Epi li pa ka siswa pou bal pa antre. Gade koman ke nou pran popilasyon pou egare. Nou tap bezwen fè operasyon bwa kale. Nou tap komanse mare nèg kap vann bal yo. Nou pa kapab. E si bal pa vann, gouvènman pa an pè. Nou gen tan wè eleksyon nou pa vle fèt nan peyi a. Nap pran pretèks. Dayè chat konnen rat konnen. Bagay ap ret an plas. Frèm sèm yo, m te kontan fè ti pale ansanm avè nou. Louvri zye nou. Gad anwo, gat anba. Nou gen yon sèl chèf nan moman ki se du grand Dieu Jewova. Nou gen yon sèl mèt nan moman ki se Mèt Holome. Priye, veye. Toujou kenbe Daniel 3 17 mwen petèt nan konba pa mechan paske vle pa vle janl ye janl ye fòk nou jwenn souf avèk gouvèneman sa ki panse ke se lik ka fè se lik ka defè dèyè nou konprann trè klè tout sa kap di tout sa kap fèt nou janm wè yon twit sòti? elas.